bonsoir la famille. Est-ce que tout est ok Ben pour moi ça va aller. Ouais, ça va aller parce que fort souvent je m'exprime davantage ben pour que je sois là et vous apporter un maximum d'informations. Alors, nous saluons tout le monde qui est un peu partout à travers le monde, tout haïtien, ki gen san ayisyen kap koule nan venn yo. Nou pwofite poun di w pou pase yon trè bon moman an notre konpagni e se parti pou votre emission. Alò, asasina Jovenel Moise, chak jou se un maximum de fòmasyon e ou menm ki ap gade fòk ou toujou on time. Pou pa kite moun baw manti. Ebyen, sa ki nouvo dans l'affaire concernant l'assassinat du Président Jovenel Moïse, ebyen c'est que funeray prezidan an ap fèt le 23 jiyè 2021, Cap-Haïtien. Se sa otorite yo anonse. Men jis avan sa fòk nou di ke sa ki nouvo nan ankèt la se ke lapolis kolonbyèn endike jounen vandredi an moun ki akize e arete nan kad ankèt sou asasina prezidan Ayiti an, Jovenel Moise, te resevwa lòd pou komèt zak sila 3 jou aprè yon rankont avèk yon sèten de Joseph Felix. Badio, Le ciel est tombé sur la tête de Mesye Badio, li menm ki frape pa yon mezi entèdiksyon de depa otorite ayisyèn yo pran. Li se yon ansyen anplwaye Inite k ap batay kont kòripsyon, sa yo di an franse Unité de lutte contre la corruption. Daprè lapolis kolonbyèn, se Joseph Badio ki òdone ak retrete nan lame kolonbyèn yo, pami yo Duberne Capador ak German Rivera pou asasinen prezidan an. Humm! Tèt chaje. Non Joseph Felix Badio site kòm youn nan prezime otè entèlektyèl asasina prezidan Jovenel Moïse. Joseph Felix Badio se yon ansyen fonksyonè ministè jistis e ki tap travay notaman pou komisyon kap batay kont kòripsyon pa bò kote sèvis jeneral ransenyeman Daprè mèsenè kolonbyen Duberney Capador ak German Rivera, mesye sa yo te gen pou misyon asasinen Prezidan Jovenel Moise. Deklarasyon ki sòti nan bouch direktè polis kolonbyèn nan, jeneral Jorge Luis Vargas nan kad yon entèvansyon piblik. Lapolis kolonbyèn fè kwè. Ankèt la montre ke sèjan a la retrèt nan lame kolonbyèn nan, Capador, li menm ki mouri nan Pòtoprens patisipe nan anpil reyinyon ant moun ki ap travay pou sosyete CTU Security Service ak sila ki konsidere kòm chèf konplo kont prezidan ayisyen an, Emmanuel Sanon, medsen rezidan ameriken. E li site, nan mwa jen pase a nan kad yon reyinyon avèk Joseph Félix Badio, ak yon lòt moun ki rele Ascar Germán Rivera epi Dubernay Capador, yo enfòme ke prezidan an pral jwenn arestasyon, dapre Vargas. Anplis, gwoup sa a enstale nan yon kay tou pre rezidans prezidansyèl la, yo gen nan men yo plizyè veyikil e kòmanse yon fòmasyon kriminèl. Men se. Twa jou avan, Badio òdone ak Kapadò epi Rivera pou yo asasinen prezidan an daprè pawòl ki sòti pa bò kote lapolis kolonbyèn. E se fè, Jovenel Moise asasinen nan dat 7 jiyè pase a lakay li nan Pèleren 5 nan kad yon atak ame kote madanm ni Martine Moise li menm blese. E jounen jodi a nou ta kapab di 23 moun jwenn arestasyon yo, pami yo 18 ansyen militè kolonbyen ak 5 ayisyen, pwi genyen mezi konsèvatwa ki pran kont 24 ajan ak chèf inite sekirite prezidansyèl la. Gen yon lòt dosye ki vin konplike ankèt la nou ta kapab di, se ke enfòmasyon ki fè kwè Dimitri Herard li menm, prezidan te ba l lòd pou l te achte anviwon 60 fizi, e li menm li achte 260. Chèf inite sekirite jeneral palè nasyonal la, Dimitri Herard, se youn nan moun tout pwojektè yo brake sou li depi asasina prezidan repiblik lan, Jovenel Moïse lakay li nan dat 7 jiyè pase a, kontinye ap fè pale de li. Vandredi 16 jiyè a, Sou antèn Magik 9, ansyen majistra komin Kay la, Jean Gabriel Fortuné fè konnen misye achte anpil fizi an plis, fizi daso, swit ak yon kòmand chèf leta te ba li pou l fè. Kòman eksplike yon moun ki resevwa lòd pa bò kote prezidan repiblik lan, daprè Gabriel Fortuné, pou kapab plase yon kòmand 60 fizi daso, li menm li achte 260? Or, li remèt 60 bay prezidan repiblik lan, alòske li konnen 260 antre nan peyi a. Kòm moun ki konsène, an lokirans, responsab USGPN nan, Dimitri Herard, se yon gwo zotobri. Pèsòn moun pa konnen kote lòt 200 fizi yo pase. Gabriel Fortuné poze tèt li kesyon pou li di. Eske se pa youn nan fuzi sa yo ki ta touye prezidan an? Hum! Tèt chaje. Antouka mezanmi a chak jou m ta kapab di bagay la sanse parèt trè trè trè konplike pou Dimitri Herard. E, gen yon lòt non ki li menm oparavan te site nan afè sila. Men chak jou on a kòm lenpresyon ke La crise politique qui perdure, sa ap fè bliye non pèsonalite sila. Non li se Claude Joseph. Men ekoute, etan done ke nou nan yon anbara politik, bagay la un peu corse nan men nou paske depi la mort de Jovenel Moïse, sitiyasyon politik la li verouye. E kiyès ki gen kle a nan men l pou deverouye la sitiyasyon. On sè pa ankò. Men, daprè jan n ap gade la, se estrateji k ap fèt. Toutalè n ap vini avèk yon emisyon politik pa rapò ak rezolisyon ki pran, anviwon 75 pati politik ki mete ansanm pou kapab chwazi Joseph Lambert kòm prezidan. Men ekoute, se pa yon bagay ki inanim nan sosyete a paske mwa je vu dè kòmantè dè jan ki diz, Ben, sa sèt un otre kou deta. Nous pas capables d'aller nous voir ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la proposition? La personne qui va être désignée, est-ce que c'est un monde qui a besoin d'aval communauté internationale là? Permets-moi de poser cette question. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu as dû gagner un dialogue entre les parties concernées ki yo menm ap gen opòtinite pou kapab reyini tout lòt sektè yo e pou rive kontourne sitiyasyon politik lan paske se grav. A anviwon yon dizèn de jou e plis apre asasina yon prezidan, nou la n ap fè chantaj, n ap mastirbe politikman, bay se grav pou la repiblik. On va ekouter Claude Joseph, li menm ki di ke. Ankèt konsènan asasina Jovenel Moïse lan, ankèt la pa abouti kanmenm. E, se swa yo asasinen li, obyen ankèt la abouti. Ann tande Claude Joseph. Bon map salye tout manm laprès yo ki vini nan rezidans ofisyèl premye minis lan pou vin kouvri konferans de près sa. Nou te di nou Fok nou fè yon ti pasyans, fè yon ti pasyans alò e nou kontan ke nou te pasyan ase pou nou kapab genyen e m ta kapab di yon ti koze ansanm jodi a. Kidonk mwen remèsye nou pou pasyans nou. Jan m te pwomèt nou li jodi a, nou pral gen posibilite pou n poze kesyon. E m ap reponn yo, DG pnh la ki la a, e minis Henriquez ak lòt minis yo si posib, n ap reponn yo youn apre lòt. Kòm nou konnen depi zak asasinay ki fèt sou prezidan repiblik la nan dat 7 jiyè pase a, gouvènman an bay tèt li 2 priyorite, Dabò, òganize bon jan fineray nasyonal pou prezidan an, ann akò ak madanm li ak tout rès fanmi l. Ansuit, kontinye mennen ankèt la jouk nan bout li pou prezidan an ak fanmi li ak nasyon an kapab jwenn jistis. Dabò pou sa ki gen avè ak fineray la. Nou konnen l deja gen yon komite ki kreye pa yon arete. Li deja prepare an akò ak fanmi prezidan an pou òganizasyon aktivite ki lye ak fineray la. Deja gen rejis pou kondoleyans ki prepare nan plizyè enstitisyon piblik ak nan misyon diplomatik nou yo ki aletranje. Se yon fason pou n onore memwa chèf leta a. Pou sa ki gen a wè ak ankèt la, m sèten ke. DG pnh la pral fè des ajouts. Lapolis nasyonal te bay yon konferans pou laprès yè maten kote li pataje ak nou plizyè enfòmasyon. Nou ka rezime yo nan bilan sa a. Evidamman, mwen di si gen evolisyon. Nou pral wè sa avèk chèf polis la e kote ki genyen dezajou nap wè sa. 22 arestasyon, 7 manda damne, 10 kay fouye, 24 mezi konsèvatwa, 4 polisye an izolman, 27 odisyon. Janm di ankò, DG pnh la ava. Ban nou plis detay nan yon ti moman. Pèp Ayisyen, nou menm k ap gade m e tande m nan moman an, m ap di nou mwen detèmine pou ankèt la vanse. Gen anpil divèsyon k ap fèt. Gen anpil pis y ap tante bwouye pou pa jwenn bon jan rezilta. Men se prèv tou nou sou bon wout pou pèmèt prezidan an jwenn jistis. Lenmi yo anpil, konplo a lou men nou pap fè sa. Nou pap fè bak. Asasen yo te konprann yo tap fin touye prezidan Jovenel tout lòt otorite tap kouri. Yo konprann yo tap fin touye prezidan Jovenel Moise tout lòt otorite tap kouri. Epi yo menm yo tap gen tan tan pou efase endis yo. endis sou sèn krim lan epi netwaye yo avan yo chape poul yo. Byen konte, mal kalkile. Eben, gras ak vijilans Polis Nasyonal la, gras ak entèlijans popilasyon an, nou kwape yo. E nou pran anpil nan yo kòm nou konnen. N ap kontinye poze yo kesyon, kontinye chache otè entèlektyèl krim nan, trennen yo lajistis pou yo peye sa yo fè a. Kounye a, yo gen de chwa. Se swa yo asasinen m, menm jan yo asasinen Prezidan Jovenel Moïse, se swa Yo kite ankèt la rive nan bout li. M ap pase DG pnh la ki li menm l ap fè bay kote ankèt la ye nan evolisyon l pou jodi a e nou prè pou nou reponn kesyon. Sou konso, mwen rele w Berson Alphonse, e plis de 8 jou aprè lè fèt, eske gen Le Nouvelliste de Magic 9? Eske gon kwonoloji dè fè? Kilè prezidan an mouri? Konbyen moun ki te nan sekirite l? Kisa yo wè? Kisa yo fè? E ki moun ki mennen premyè dam nan lopital? E ki reyaksyon premye minis lan a atik notis kòman? Karakòl yo di kisa sa? Mèsi. Map map reponn sak konsène m lan rapid pou m pase kòn lan a DG. Premye bagay m ap di, sè ke mwen estime, nèspa, ke jounal Noticias Caracol la, li ta twò serye pou li antre nan yon dinamik difamatwa. Pa egzanp, mwen menm, Claude Joseph, an novanm 2020, m pa t Premye Minis, alòske atik la site m kòm Premye Minis novanm 2020, m panse ke sa se yon bagay pou nou rejte. E answit, sa ki enpòtan se ke lapolis nasyonal avèk lapolis kolonbyèn rejte an blòk, e m ta kapab di, akizasyon sa yo. Men sa k pi enpòtan, sa k pi enpòtan se ke mwen pap destabilize, paske mwen se moun ki ekri, ki mande pou FBI vin la, pou. Nou jwenn sipò Kolonbyen yo. Mwen pap dekouraje. Nou pa ka destabilize li. Konplo a gwo, gen anpil moun ladan l. Pa bwouye pis la, paske mwen menm se asasine pou n asasine m, oubyen fòk ankèt la abouti. Se sa sèlman m kapab di. Ankèt la ap abouti, l ap abouti, si nou vle asasine m, asasine m, men ti atak sou karaktè m sa yo, yo pap mache paske m fò ase. Depi prezidan an mouri 7 jiyè, m kanpe avèk.